Premye bagay nan pap nan pale, banm di nou kèk pwen nan pale aprè midi a. Dosye Guy Philippe, eske Guy Philippe libere? Rete branche nap vin sou sa paske nou nan Grandans dayè gen anpil zanmi nan Grandans kap tann enfòmasyon sa aprèmidi an paske m te wè yon avoka ki ap pale misye se kòm kwa jan misye pale a vle di ke Guy Philippe libere m menm tande gen de kòmantè gen moun ki di ke Guy Philippe ta sipoze rantre Ayiti Yo menm bay dat ou kwè pa 23 janvier yon bagay konsa oh m pa sonje men yo di misye ap rantre nan janvier a la ok pa gen pwoblèm eben n pral gade sa pou n konnen kisa bagay lan ye Lucia Jean Baptiste Lambert Macarty w ap fè dezòd tande byen m salye nou tout ok m pral gade sa talè donk rete branche eske Guy Philippe libere. Ki sa k pase nan dosye misye a? M pap rantre an pwofondè dosye a, men m ap jis ba nou enfòmasyon an. Nou pral fè yon ti gade tou posibilite, w ap wè m di sa nan tit lan, pou ta gen yon misyon de Nasyonzini ki rantre an Ayiti. Yon misyon militè. Mwen di posibilite, se paske genyen. Deba sa ki sou wout pou l fèt o nivo kongrè a. Li poko non m di w li sou wout pou l fèt. Paske gen yon reprezantan ki byen sur se Ayisyèn ki nan kongrè a nan eta Florid ki li menm estime ke o depar li pa t mande l pa t dakò pou te gen fòs etranje te vin an Ayiti malgre, tande byen li di sa, Ariel Henry te fè demand lan. Ariel Henry te mande yon fòs etranjè nan peyi d'Haiti pou ede l konbat ensekirite paske li estime gang yo pran teritwa nèt nan men li, pa gen kontwòl peyi a. E ben jisteman, e sa li refè surface paske kongresman nan di, kongreswomen nan di ke Yo pa t wè sa, yo te eseye gade, yo te etidye tout posibilite yo, pa rapò ak pase negatif e misyon Nasyonzini an Ayiti, li pa t tèlman enterese. E la m ap pale de kiyès, bon m gade non an byen pou m pa fè flay, Dam sa rap pa banm nan li nan sene ou sene w la fò edem wi papa eh sene menm menm map revoke misye isi a wi koutilyen sak pase w la koutilyen eh im im live tonight eh anglè l pale eh ou tande eh tande byen kote sene li pap edem anyen non eh oh jodia se anivèsè manman Huguette kem salye Raplem non manman w non tank te Pati te bon mwen l wi m swetel yon trè trè bon anivèsè La maman de Huguette Petit byen sur banm gade non manman li pou m salye li paske moun sa yo se benediksyon yo ye Patoutou kot patoutou Patoutou banm gade depi m wè patoutou la map jwenn non manman l. Non manman li se Mesye Madam Alexandre Petit ke m salye, m swete l yon trè trè bon anivèsè e m salye egalman Dave ki toujou konekte n. Mèsi a vou David Cazeneuve. Mèsi a vou. Ok, ekoute. Donk, m te pale avèk manman Patoutou tou, m wè moun se benediksyon yo ye. E moun k ap priye pou tete maten, midi, swa. Lè nou wè tete a la vin mwen ou pa di youri tap bat kòl la li gentan pran 2 semèn la dèyè bawo kèm fè mal pou misye e libere li libere jodia li libere m salye mèt kòman mèt jil frantz m pa gen pwoblèm a nèg non m pa mechan non gon nèg ki fache avèm pou lè ti youri wi paske m mande fò yo ta fon bagay pou ti youri a m wè misye nèg ka bouske m pral fèn tande ti youri talè gen nèg ka bouske lavi epi vin tonbe ou konprann tout kote sa bon misye ba men e pou manman ti youri kèm fèm mal ou wè lè w gen manman manman ti youri son bon malerèz wi Map gade pye granmoun kap bouske kap mache tout kotew podyab gade nan kisa w lage manmanw tèlman w nan visye nan sousou nan pa respekte tèt ou nan nan fè soufrisken nan fabolotcho kounye w lage granmoun nan nan monte desann nan yon peyi difisil tankou ayiti ti youri kèm fèm mal pou manmanl m wè depi yè la m m fè plizyè kontak pou yo libere misye wi e depi yè paske lèm gade ti youri m wè son nèg kap pase mizè men ki frekan. Kounya kap ransa moun pou defann gang, m wè son nèg kap bouske manje, alòske m wè misye nan sitiyasyon konplike. M wè sa fèm mal. Bon m gen kabinè avoka m ki mande m paske misye di w m te nan vòlò, ki gentan di m ke fò al pote plent pou yo tou kenbe misye, m di a, kounya m pa ka al pot fado ti youri mwen, ti youri son fado m al pot nan do m la ti youri, misye e bouch li genyen, e menm jan anpil medam wi, si w koute bouch medam chak jou wap bat yo wi. Ou konprann sa m di w? Se bouch misye gen epi m kite li. Lè m gade m wè misye, men se pou manman misye kè m fè m mal. Yo libere misye, yo libere l jodi a wi. Yo libere l, men sa Lafontan fè? Lafontan li trase yon egzanp sou Tiwi pou l montre l elit chèf. Men m pa konn sa Lafontan ye. Yon nèg ki revoke wi l menm. Lafontan misye revoke wi, men l chèf pi rèd. Pase depi yè Tiwi lage, depi yè yo libere misye. Jij Moren gade dosye, pa gen dosye, pa gen matyè. Yo pa t ka kenbe misye. Men Lafontant di di li menm se li t chèf pakè a, fòl montre ti youri l se chèf epi l fè misye fon fon dòmi toujou li di w po pozando ti youri yo pozanto por favor pozando ti youri yo ou konprann epi ti youri fon poze epi jodi a avoka yo m te wè mèt Frantz Jules m kwè te la desann e menm mèt Magloire te te wè misye t ap menase mèt Magloire mèt Magloire pale pou misye tou ou a libere malere a Yo libere l? Ah mèt Caleb m wè te tjou lakò li m pa konn poukisa ou konprann sa m di w misye libere papa. Shabbass. Ou konprann? A la jeunesse. M ap pran, m ap sèvi ak dosye Ti Wi a kòm pretèks pou m ka pale ak la jeunesse san wont e m ap fè yon kout pye nan vilaj de Dye pou m pral montre nou kote Bondye sove m. E Bondye t sove m. Paske sa k rive la a, si pa gen kèlke sitwayen avize nan près la, ki fon kri nèg nèg ap avili près la nèt ba nou wi paske son près ki melanje ak gang chaje jounalis ki gen relasyon ak bandi chaje jounalis ki nan gang kounye a nou vin gon près ki gangle nan men nou sa di si pa gen de sitwayen avize ki nan près la ki leve ki fon kri la ba yo ap melanje nèt wi ba yo ap melanje donk sa di map fon kout pye la pou mal gade mentenan m tap di n ke gen posibilite pou ta gen yon misyon etranjè ki rantre an Ayiti. Posibilite. Pou ki sa m di posibilite? Se paske genyen kongrès women sa a ki se Sheila McCormick ki li menm li favorab pou gen yon entèvansyon militè nan peyi Dayiti. nan fason pou ede demantle gang yo. O depa, li pale, li di klèman, dayè li pale avèk voa Kreyòl, li di li pat an favè yon deplwaman twoup militè an Ayiti. Lòske li konnen, jisteman, ki rezilta, ki finalite misyon sa yo an Ayiti, ki pa souvan, kòmsi, reyisi a san pou san. Sepandan, fas a deteryorasyon sitiyasyon an, jan sitiyasyon vin konplike, anpire la a, lapolis nasyonal pwouve ke li pa kapab, lè fòs, bon, antre parantèz, fòs de lòd yo pwouve ke yo pa kapab, finalman, li plede an favè yon deplwaman fòs militè nan peyi Dayiti. Se makomik, wi, e konsa? M byen di li? Ah ben, m byen di l, Mack Comic? M kwè konsa l rele. Donk se Sheila, wi, ki se reprezantant nan Florid, m kwè byen sur, ki atire atansyon moun yo sou sa. Donk li ta sipoze, sa ta sipoze al fè deba o nivo di kongrè pou konnen eske gen posibilite pou yo kapab fon deplwaman la pou kelke militè ta vini nan peyi an. E antre ti presizyon, te genyen yon bato. ki gen sòlda ameriken ladan l ki te nan Grandans peyi a sou Jeremi te gen anpil pale anpil ki di ke militè debake etsetera non se pa konsa sa t ap fèt se ta pito yon bato ki pote èd imanitè donk se sa li ye jisteman bon èske l te sipoze annik plonje lotbò a nou pa konn kisa k te di avèk otorite ki nan peyi yo paske se yon peyi nou sou titèl nou pa konprann sa se pou yon peyi kòmsi n gen dè otorite k ap panse k ap jere anyen E si w wè ènmi pa atake n, se paske n pa reprezante yon menas. Konprann byen sa m di w la? E sa t fè w wè, lè yo ap pale w de kestyon trafik dwòg, m wè gen moun ki etone. Ayiti se yon peyi ki kote gen anpil trafik dwòg k ap fèt. Men se pa Ayiti dwòg yo rete non. Dwòg yo travèse Ayiti pou yo ale lòt kote. E la gen anpil nèg ki cho la kap plenyen kap pale anpil. Sa vle di ke Ayiti son koulwa fasil ki san kontwòl, nèg itilize l pou travèse dwòg pou ale lòt kote. Eske nou konprann? Vè Repiblik Dominikèn, Kolonbi, Venezyela, etsetera, enpe patou kote ke sikilasyon dwòg lan fèt. Paske Ayiti pa gen kontwòl. Se sèl peyi nèg ka vin la yo fè sa yo vle. Yo ka vin la yo tiye, yo rache. Bon, si w wè nèg ka vin la yo touye prezidan. M pa konn si w konprann. Sa di son peyi nèg ka vini l fè sa l vle ladan l, vòlè tout bagay nan peyi a, vin pran resous anba lanmè peyi an, epi pèsòn pa konn anyen. Paske peyi a pa gen kontwòl. Ou konprann? L'armée d'Haïti bon sa depatcha, yo kraze l, Jovenel tap tante met 2 3 nèg kanpe, ki a zong yo t pa gen anyen, ou wè kòmande kriye l tap kriye, lè l wè bagay yo melanje nan men l, sa di l pa gen anyen nan men l, ou konprann sa m di w, sa di ke yo kreye yon kò m nan de polifwont, bon a zong yo, yo pa tout kote, e sa t fè w wè dominiken frekan l fè n sa n vle paske peyi a san kontwòl, fwontyè yo lage pou kont yo, pa gen ankenn kontwòl di teritwa nasyonal. Sa vle di fòn konprann e sa t fè son savann Osmic Moïse son savann e sa t fè lè w wè kòmsi gen yon bato oubyen de sòlda etranje ki rantre epi w wè kèlke moun tonbe plenyen se kòmkwa gen yon bagay ke n t ap jere men non se paske n pa reprezante yon menas pou ankenn peyi Men si n t on menas, nèg t ap anvayi n lè yo vle. Si w wè Dominikani pa anvayi n, se paske yo ka gen yon ti krent kanmenm, piske yo pa sèl nan mond lan la, yo konnen zye kanmenm Nasyonzini sou yo, Ameriken gen dwa pa dakò, fache, ou konprann sa m di w? Paske w wè menm frekan yo t ap fè a, le fè ke yo tonbe depòte tout moun ki nwa, yo tonbe depòte menm Ameriken, piske l nwa, e ben te kòmanse gen ti panik. pwoblèm ou konprann ki vin fè ke yo sanksyone yo tou nan o nivo kòman Barahona ou byen Rahomana m kon bagay konsa pou kesyon sik yo sa vle di ke yo te kap yon ti kras pridan men se si e pa pou sa si e te pou nou menm yo anvayi n lontan yo anvayi n lontan ou konprann sa m di w wi bato imanitè donk si e pe nou menm yo te anvayi n lontan se reyalite a donk dapre chela gen posibilite pou ta genyen yon misyon etranjè ki vin an Ayiti paske l plenyen li te fon entèvansyon m t ap tande yon zam m pa konn ki medya m pa konn si e solidarite ki te fè gon ti gon ti pati nan entèvansyon ke l te fè avèk Valerio zanmi nou ban m gade si m ta fè n tande ki sa l eksplike egzakteman ki fè ke l wè nesesite pou ta genyen yon fòs etranjè ki deplwaye nan peyi Dayiti Antande egzatman ki sa l'iti Bonsoir et bienvenue dans le développement des titres. Une force d'intervention sera déployée en Haïti avant le 10 janvier prochain, a annoncé ce mercredi la congressiste américaine Sheila Phyllis McCormick lors d'une interview accordée à La Voix de l'Amérique. Elle fait valoir que les gangs se renforcent chaque jour et qu'il devient urgent d'intervenir pour acheminer de l'aide humanitaire dans les zones les plus touchées par la violence et la faim. Nous écoutons les explications de la congressiste Sheila Sherfilus McCormick. Nou pa gen yon dat men dat sa nou konnen sa ap that's approaching very quickly kòm January tenth le 10 janvye nou konnen yo pat gen eleksyon so yo gen anpil moun kounye sa ap chita la goveman sa pap la ankò or they're gonna be extending their term um nou pa vle kite jou sa vini sou nou paske si jou sa vini two vit nou ap gen gang yo sa ka vin pi gwo so nou ap wè si nou ka fè tout bagay anvan lè sa men li trè enpòtan pou nou ka konprann nou bezwen pwoteje timoun nou Nou bwezwen pwoteje timoun yo. Avk yo gen anpil timoun kòm te pale avèk moun di poukisa timoun yo ap pwen yo yo la gang yo poukisa timoun yo ap mache avèk gwo zam sa yo yo pa ka menm kenbe zam yo zam yo pi gwo pase timoun yo avèk yo di mwen avèk zam sa m ka manje avèk zam sa m ka al pwen sa m bwezwen pou fanmi mwen paske fanmi mwen ap soufri. Nou pa ka kite timoun yo ap soufri konsa. Fò m fè tout moun konnen, tout timoun yo, tout manman yo, tout malerèz yo, fè timoun yo soti lagen yo, nou la pou nou ka ede yo. Men nou pa ka pote manje, nou pa ka pote èd, nou pa ka menm pote doktè avèk moun pou ka ede moun yo si gang yo la. So anvan janvye, m vle tout timoun yo soti avèk nou la pou nou ka ede yo. Paske si nou gen yon chans. Alò nou pa kite timoun yo nou ka retire timoun yo nou pap gen timoun sa ap mouri fò yo gen rapid response. Alò map kite n fin tande entèvansyon li a sa sèlman bon m ka konprann kòm m pa fin tande tout entèvansyon ke l fè avèk Valerio a e m sur ke ou pa poze l kesyon an tou paske se vrè madam Makomik Sheila L ap plenyen de sitiyasyon an li estime ke yon pakèt timoun nan peyi a k ak gwo zam fann fwa kenbe nan men yo. Li di ke zam yo pafwa pi gwo pase timoun yo, s on verite. Men, sa sèlman n te kapab di madam nan, Ayiti s on ti peyi E Selman alimèt nou konn pwodwi pa vre? Alimèt Gonayiv e nou t pwodwi li? M pa konn si n toujou pwodwi. Majorite sa n pwodwi se bagay nou gaspiye. Vwa ke pou n ta ni nan nivo n ap pwodwi zam. Sinon e ti zam kreyòl nou pwodwi. Ou konprann zam kreyòl etche. Ou konn wè nèg ki fè fo zam avèk banbou, bannann, tout ga bagay. Sa a di ke pandan w ap plenyen sitiyasyon timoun ak zam, men eske w kestyone tou Madam notre reprezantant eske ou janm poze kestyon ki kote zam sa yo soti chère madam? E m pap ba w manti sou kot Florid la majorite zam ki sezi pafwa nan dwàn yo w ap wè de kote yo soti se Florida pou yo rive an Ayiti anpil ladan yo. Sa vle di ke ou gon ide, ou gon ide sa vle di gen lòt travay ke m ta sigjere ki fèt Paske si nou vle ede peyi an gen mwayen ke n ka fè. Se tou bloke zam yo pa rantre an Ayiti. Paske moun k ap vann zam nan se yon biznis l ap fè l pa gen pwoblèm pou l vann. Men kounye a e tou kòmanse bloke yo. Kounye a si n bloke gen dwa gen manke lavant. Men si n vle ede. Paske olye kounye a n pral bat pou nou goumen se prevansyon pou n fè. Paske kantite zam ki nan geto yo. Nèg matisan zam ki nan men yo kanaran la nan lafito nan ti bwa la bò akademi polis la tòsèl pènye la nan laboul zam ki nan men ti makak donk ou ka reflechi ki kote zam sa yo sòti olye kounye an pral voye de twoup. pou w al ede goumen pou antre parantèz rekipere zam sa yo ki sòti anpil ladan yo lakay nou ankò. Gen yon bagay ke n ka fè. An n tou fè yon jan pou n bloke yo. Ou konprann? An n tou bloke yo. Èske w konprann sa m di w? Sa vle di an n tou fè yon jan pou n bloke yon kantite pou yo pa rantre ankò. An n pran egzanp ki senp. Ou ka imajine konbyen tan yon moun tankou Titse Eliante Tunis ap voye zam an Ayiti? Tande byen, se yon ti parantèz. Èske ou ka imajine, èske n sonje dosye sa a? Fò m ta montre nou imaj, m va tounen sou li. Eee, ou konnen a uitè m ap fini. Tande byen, èske n sonje dosye Eliante Tunis, alyas Tit Sè, ki se fanm nan Gedon, Kwadèboukè, ansyen madanm Lanmò Sanjou, ke Yonyon te pran Alòske l gen tout fanmi l an Florid. Gen kap gen lè yap tande m la anba live la, men wè m se peyi map pale m pap pale pou moun. Map pale peyi m pap pale pou fè moun plezi, zafè w si w fache, ou konprann sa m di w? Sa vle di ke ou imajine konbyen tan madanm sa ap voye zam an Ayiti? Foure zam nan ba l pèpè voye an Ayiti? Men pat janm gen anyen ki di non. Ou konn ki lè yo pral finalman dekouvri li? Yo arete l avèk 2 lòt nèg ki se nèg Dimulso. Dimulso wi, dezyèm seksyon kominal Tomazo, se la baz gang nan fòme menm, se lè yo te arete 16, 17 misyonè yo don 16 sitwayen ameriken wi. Li toujou nan prizon, tande byen wi. Sa vle di ke si se pat kidnaping sa te fèt, jiska prezan ti sè tap kontinye voye zam nan peyi a. Sa vle di ke, kisa m vle di par la? Sa vle di gen posibilite si yo vle yo ka ede n davantaj. Yo ka ede n. Ou konpren? Non, imaj la la wi men li ka mande m yon ti tan m al chèche l. Sa vle di ke se sa pou n konprann. Gen lè majori o sèk ATM yo gen lè kontan pawòl la. Mèsi a vou. Gadi tcheke sa nan super chat la. Tande byen wi. Sa vle di ke se sa pou n konprann. Se vre ou di ke sitiyasyon an konplike, ou ta renmen yon fòs etranjè rantre nan peyi an paske nou pou al ede konbat gang. Ok, se byen paske nou konstate vrèman gang yo ap frape e lapolis pwouve ke li pa kapab pou lenstan. Li pwouve sa. Paske gang yo ap miltipliye. Gade kòman nèg yo tiye yon komisè divizyonè nan tranp Aritun Rigaud la devan lakay li, e akademi an e kay misye. Okin repons apwopriye. Jodi a pil nèg reyini ap fè makak al fè finerè. Bon mesye kote nou jwenn flè sa nou mete sou kadav komisè a? A mesye nou sadik wi. Flè sa m pa konprann. M voye l ba yon nèg la misye pa reponn. Pase kalite flè bay mwen mete sou sèkèy komisè a mesye. Se achte n ba yon ti flè achte. Bon, men mwen wè madanm tal resevwa Rika avèk flè mò epi l tap fè bagay la, men m pa konprann mesye, se flè n pa wè n achte menm, ou kwè te gen bagay, kòman te gen yon bagay flè sou Laali a yo te konn vann flè, kòman ou kwè te gen yon bagay flè, pa gen ankò, a se flè sa m wè n mete sou sèkèy komisè a mesye, sa fè wont, e fè wont wi, fò n jere sa, donk sa vle di ke, e li enpòtan. Pandan n ap pale de al eseye rekipere ou byen bloke gang yo, men gon lòt travay ke n ka fè, gon sipò ke n ka bay, paske Ayiti pa pwodui zam, nou pa pwodui bal. Ki kote yo sòti pou yo rive an Ayiti? Kòman n ka ede pou bloke yo rive? Paske peyi a san kontwòl. Si n ap tann, se vre ke m konprann, Paske se pa lakay nou yo ap rantre. Nou ka di bon ki mele n, se sòti yo ap sòti. Men pwiske n se patenè ayisyen, ebyen pwiske nou wè peyi a li lib. Wè tout moun antre yon vag, sa a di ba nou kout men. Kòmanse bloke yo. Kite yo achte vreman, men kou yo pral voye yo nan bato vini pou Ayiti, bloke yo. Nou fè sa deja. Avan e la gen yon nèg k ale li fin achte pil zam ni epi li gentan ale la al tann ni Miragwàn. Nan nan bab Muscadin anba a wi. Nèg ap fè zam rantre. Misye al tann zam nan Miragwàn. Erezman pou li gen yon kout dwèt ki fèt. Epi yo tou kenbe sa o Florida. A di misye tou rive Ayiti pou granmesi. Epi yo kenbe zam nan isi. Donk kontinye fè sa. Si n kontinye fè l n ap bay peyi yon kout men. Eeh nap bay peyi yon pi bon kout men. Sa vle di ke paske polisye ap tonbe, pèsòn pa respekte, map gade kòman komisè asasine, okenn repons apwopriye, pil machin reyini jodi a, kòtèj fè mikalaw, alòske yo pat ka pwoteje lavi komisè a. Son peyi difisil, ann fin tande madam nan non. avèk gang yo bagay sa ap trè violent nou konnen se yon gè avèk gang sa yo gang sa yo ap touye moun anpil moun so nou bezwen pwoteje timoun yo pwoteje this generation of timoun so kon nou grandi nou ka di nou te kenbe tout timoun nou avèk nou pa te pèdi tout timoun sa yo. Nou remake, m ap pèsonèlman fè remak lan, ou pale an plizyè fwa, ou repete ke w vle pwoteje timoun yo. E la n ap pale nan yon kontèks de yon fòs entèvansyon rapid ki ta sipoze rantre nan peyi Dayiti apre rankont ke nou fè avèk ofisyèl Nasyonzini yo nan zòn ozanviwon zòn dat 10 janvye. Donk, timoun yo ta sipoze, ou fè yon apèl la, ou lanse yon apèl notamman pou timoun yo kapab depoze lèzam, retire kò yo nan gang yo, paske evidaman, ou sot di la nan fen entèvansyon w lan ke entèvansyon rapid sa ki ap fèt an Ayiti li pral gen echanj se vre ou pral pou demante gang yo pral gen echanj de kout zam kap tire e gen de moun evidaman ki ka mouri se de sa ke wap pale. Wi se sa map pale kom gade ti moun yo kom gade figi yo m wè ti moun pa mwen m wè kouzen mwen m wè fanmi mwen avek m jis paka chita la pou m ka gade Li pa di tout timoun sa yo. Se timoun sa yo, sa yo wè yo pwoblèm, yo leve, yo di m bezwen fè yon bagay pou m manje, pou manman m manje, pou fanmi m manje. M konprann jan timoun yo ap soufri. Men chak fwa nan wè sou nou ka voye manje, chak fwa nou wè sou nou ka voye soulye, rad, menm èd pou kominotè, èd pou Ayiti, gang yo kanpe anfas nou. Konnya nou wè avèk social media gang yo konnya ap monte monte timoun yo si w vin la gang la wap gen kòb wap genyen zam wap genyen fòs moun yo ap respekte w m konprann sa timoun yo ap soufri men nou paka chita avèk allow this to happen tout pastè tout granmoun tout moun rete etazini tout ayisyen ki rete kaneda tout moun bwezwen konprann sa ap pase konnya we have 2 million children sa pap al lekòl. 60 percent of the gang se timoun sa under 18 years old. Si nou te fè the rapid response today, timoun yo tap mouri. Gang yo, yo pran timoun yo, yo fè espre pou yo ka pran timoun yo. Paske yo konnen si timoun yo la, yo pa vle rantre, moun pa vle tiye timoun yo. So tout timoun yo bweze konprann poukisa yo chwazi timoun yo. Yo chwazi timoun yo pou timoun yo ka mouri anvan yo. Apèl la lanse e se yon fòs dentèvansyon rapid. Nasyonzini oubyen se nou menm nan manm kongrè a ki pwopoze desizyon sa a bay Nasyonzini, bay fòs Nasyonzini yo oubyen se yon bagay konjwen ant gouvènman ameriken, gouvènman kanadyen enplike tou? Ba nou de detay sou kesyon sa a. So, the UN made the recommendation based off of the Prime Minister's recommendation. Doctor Ariel Henry te mande UN si yo te ka gen yon intervention. Nou fè anpil research, si nou sonje sa te menm 2 mwa sa pase, nou gade sitiyasyon, nou pale pale de sa ap pase Ayiti. Kòm te tande yon intervention into Ayiti, my first reaction m di m pa vle yon intervention. M di nou pa ka fè sa, nou pa ka rantre Ayiti paske anpil fwa kon nou te gen moun rantre Ayiti, the UN forces, the US, pwoblèm nan toujou, li pa bon pou nou. lòt fwa yo so kounya kan nou gade tout sa ap pase m di ou konnen nou paka chita ankò nou paka tann nou fè anpil tann anpil tan nap wè si nou ka ede ayiti nou fè anpil tan nap voye kòb nap voye manje gang yo pran manje yo pran kòb la yo bloke tout bagay so kounya nou pa gen yon lòt chwa Nou pa gen yon lòt chwa. So the UN to make the request, mwen pa rete yo a letter or lèt soti la Congress pou nou ka make the recommendation pou Etazini rantre avèk ede the UN. Um, it sa se o decision trè difisil paske nou konnen sa te konn pase lòt fwa yo. Men decision decision sa nou fè li jodi a paske nou di na pal proteje moun yo. Nou pa te janm gen yon manm Kangrè ki Ayisyen, nou pa te janm gen yon manm sa chita la tab la avèk yo, avèk si map chita la tab la avèk map chita la tab la m di yo nou bwezwen pwoteje moun yo so this rapid response team map la pou m ka make sure nou pwoteje moun yo Ayisyen yo avèk sa te rive lòt fwa pap rive tan sa.